Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Juste avan m pale sou koze sa yo men fò m di nou tou nou konnen nou tout se ayisyen nou gen san ayisyen kap koule nan venn nou monchè gon gadyen la menn nèg sa pran yon gòl mesye misye mechan wi humm Canada bat nou 3 a 0 bon menm lè Canada tap bat nou se vre men modèl gòl sa humm misye pat dwe prann antouka son dezonè pou seleksyon ayisyèn nan e ti gadyen sa tou. Epi sak pi rèd la sè ke misye fèt Kanada. Misye bay anpil soupson de li pa rapò ak gòl sila. Alò se pa sa ki nous interès. Nou menm nou konnen se aktyalite politik, sekiritè tou sa. Se sa ki enterese nou sou chanèl sila. Alò byenvini e se pati. Lapolis mete anba kòd 9 endividi nan yon lokalite ki rele nan Remi. Lokalite nan Remi sa fè pati Epi a Jean Saint Louis, Dina Derilus ak Vladimir Souffrant. Donk 9 moun sa yo fè pati de yon gang, yon gwoup gang ki rele 7 Ewo. Gen lontan y ap pale de gwoup gang sa wi. Men eske m ta kapab di lapolis destabilize gang sa totalman? Non. Gen anpil lòt ki rete. Moun sa yo spesyalize yo nan vòlè afè moun, rale zam sou ou epi fouye moun. Donk lapolis li menm li pase alaksyon, li met towo sa yo anba kòd. Pou lenstan y ap reflechi e yo pral reponn kesyon lajistis, sa ki kapab pèmèt ke yo remonte ak yon maksimòm denfòmasyon epi mete men nan kòlèt lòt vagabon moun kap simen la terreur donk se nan baz yo menm la polis antre li pran moun sa yo mirbalè humm mibalè pa jwe m toujou di nou sa m ka menm di depatman sant lan depi yon nèg konnen ou pral fè move zafè nan depatman sitou nan mirbalè problèm la suite. de cette histoire. Twa nèg ame jusko dan antre nan yon kenkayri, yo rale zam sou Big Andre, mèt kenkayri a, yo di bay valiz lajan an, san ezite Big Andre bay valiz kòb la, nèg yo prale avèk valiz lajan an, epi pandan nèg yo vire, Andre wouze nèg yo ak katouch, gen de ki sove, epi lòt la li menm li mouri. Nou wè gen anpil moun ki kòmanse jwenn video sak rete atè a. Men 2 lòt nèg yo yo menm yo ale avèk valiz lajan an. E yo pran bal. Men ki sak pral pase? La suite c'est que nèg sa yo kite Mibalè yo pran direksyon Dechapèl. Dechapèl nan lopital Albert Schweizer. Ebyen nèg sa yo se Achekao Velus, Jetro Josué. Ebyen nèg sa yo te resevwa plizyè katouch nan men Big André, yo ale ak valiz lajan an, yo pral pran swen nan lopital sila. Rive lotbò a, ebyen lapolis debake e imajine lasuit. Yo mete men sou nèg sa yo, ebyen pou kouwalye la a, nèg sa yo nan men lapolis. Humm, gade yo byen pou wè. Sa sè mal tourne, Big Andre m ta kapab di anpil moun pral konsidere l kòm yon gwo aktè paske 3 nèg parèt byen arme yo pwente sou ou yo di w bay valiz la ou bay valiz la epi pandan y ap vire ou bang bang bang men fò m di nou tou le vol nè jamè pafè le krim pafè sa n egziste pa sa vle di w ap fè yon erè kanmenm epi senple erè sila a ebyen ap lakòz Ou menm, swa ou pèdi lavi w, swa lapolis fouke w. Ebyen pou kwè l ye la a, m ta kapab di, nèg k ap bay pwoblèm dan la Repiblik gen youn ki tonbe dan la joune dyè, epi gen de ki nan men lapolis, nèg sa yo menm yo maltrete yo anba kout bal, André te byen wouze yo, Big André, epi genyen 9 lòt moun ebyen yo pran. Sa vle di o total deja genyen 11 move zafè ki nan men lapolis. Humm tèt chaje. Antouka bagay la rèd wi la. Humm e lapolis chanje vizaj. Dènyèman m t ap fè yon emisyon kote ke gen yon sitwayen ki di lapolis pase men nan vizaj li. Wè lapolis kòmanse ap met pye l atè a e bagay yo kòmanse chanje. Si lontan ebyen gen anpil moun ki t ap di lapolis ta swadizan konplis. gen yon sètèn pasivite bò kote fòs de lòd yo, ebyen sa chanj. Donk jounen jodi a la, yon nèg k ap fè move zafè atann ou aske ou kapab jwenn ak zo grann ou. Nou pral kite w avèk deklarasyon Léon Charles. Tout moun ta byen renmen konnen ki sa k te pase samdi an nan kad operasyon miskle jisk dan la matine di dimanch kote ke lapolis pote boure nan baz krache dife. ebyen gen anpil sòlda ki yo menm rete atè. Se pa nan kan lapolis non. Nan kan lapolis genyen kèlke blese. Men pa bò kote bandi ame yo, gen anpil grenn ki rete atè. Ki sa nèg yo konprann? Se ta menm polisye yo. E ou konnen lefèt ke nèg sa yo mezire yo souvan avèk lapolis, yo konprann ke lapolis lan pa kab batay avèk yo ankò. Ebyen fwa sa a, lapolis te siperyè. Men gen anpil kestyon kap poze e m pral mennen ankèt pou m konnen ki nèg sa yo k te nan operasyon. Map di nou ke se pa lapolis sèlman genyen lòt antite ki ta sòti lòt kote sa vle di nan lòt peyi ki vin bay bakòp e kap bay nèg bal. Donk jounen jodi a la a depi genyen operasyon ebyen fòn di ke lapolis parèt danble bay nèg bal. Ann tande deklarasyon Léon Charles ki è revenu sou operasyon ki fèt dan la sware di samdi a dimanch. N ap salye tout popilasyon an ave manb laprès ki avèk nou aswè a. Mwen la a pou m di nou aprè tout atak, ki te fèt sou plizyè soukomisarya e antèn de lapolis nasyonal nan zòn metwopolitèn nan, kote de bandi te atake komisarya yo, asasine lachman de polisye e de kò, gen de kò de polisye ke n ap chache toujou. Swit a dispozisyon ke nou te pran pou n anreye fenomèn sa a, lapolis maten an, samedi 13 juin, est montée en opération pour nous reprendre contrôle sous commissariat Portail Saint-Joseph. Plusieurs unités spécialisées de la PNH étaient mobilisées et matin, bien bonheur, nous monter en opération. effectivement, après quelques minutes, la police a repris le contrôle sous commissariat ça. Et par la suite, des bandits ont osé attaquer Inite sa yo ki te anndan sou komisarya Pòtay Sen Jozèf, nou repouse yo, aprè dè echanj avèk yo, gen de bandi ladan yo ki tonbe e n ap kontinye monte tout yon seri doperasyon pou nou reprann kontwòl sou komisarya ke bandi yo panse ke yo ka kontinye atake. Nan dènyè deklarasyon ke m te fè yo, mwen te mande lapolis la, tout polisye yo, pran dispozisyon pou yo pwoteje tèt yo, ranfòse mezi de sekirite otou de, andan e otou de komisarya yo, e nou menm, antan ke kòmandan an chèf lapolis la, akonpanye de tout inite espesyalize yo. N ap kontinye monte operasyon sa yo pou nou kapab pwoteje popilasyon an, voye yon sinyal fò bay tout bandi ki panse yo ka pran polisye yo pou sib. Sa k te pase nan soukomisarya Pòtay Sen Jozèf la, se te yon ak kriminèl. ki genyen on kruyote ineksplikab kote de bandi asasine 3 polisye e blese youn. Operasyon sa yo pral kontinye sou sou komisarya ki nan zòn Site Solèy yo e sou komisarya Lasalin. Menm jan nou fè l sou wout Matisan kote lapolis ap fè travay li, Pou l ede popilasyon an sikile sou aks sa a, se konsa n pral fè l sou tout gran aks yo pou nou redui, elimine tout menas ki genyen sou soukomisarya a. Jan n te di l dènyèman, lapolis lan, antan ke detantè du monopole de la violence légitime, ap ranfòse, ap kontinye travay avèk popilasyon an, pour que les stopper, éliminer toute gang qui pensaient que yo qu'à continuer semer le deuil et la désolation en deux populations. Message à clair, nous déterminer pour nous faire face à la situation ça et demander tout policier, tout polisye ranfòse mezi de sekirite pou n pwoteje tèt nou, ranfòse tout kòmandan ranfòse mezi yo pou n pwoteje komisarya e soukomisarya yo e kòmandman an avèk tout èd gouvènman an e popilasyon an n ap kontinye fè travay la pou n stope tout bandi qui a continué à attaquer nous. Merci. Eh bien, merci beaucoup la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mwadi ak fomizomi pwoshou pou kapab abone ak chanel si la. Et puis, pabliye, ba nou ti pouz bleu, pou nou dire que vous appreciez le travail. Et puis, après, qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!